bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter barreau une nouvelle émission. Maintenant, vous allez écouter votre voix. Parce que me demandez euh, pour nous dire qui ça nous pensait sous dossier Muscadéen. Mais juste avant, voici une petite photo de comparaison. Parce que hier, j'ai envoyé eh, la photo de la victime à quelqu'un. Et puis, monsieur profité pour le fond en collage pour dire, monsieur t'as plus semblé à Carnel Bélizé Mais ça fait rire en tout cas. Ben, je blague. Et écoutez, Avanm fè nou tande vwa nou paske gen anpil moun ki pral branche la pou tande ki deklarasyon yo fè konsènan Muscadin m te mande nou pou nou voye voice men ekoute gen yon premye enfòmasyon ki rive jwenn mwen la ki di ke ebyen gen yon polisye ki akonpanye komisè la ki ta an izolman donk map chache gen plis enfòmasyon sou dosye sila e pou kapab pote plis detay ba nou nan pwochen emisyon men ekoute mèt Reynol Georges a fè yon deklarasyon e sa fè la yn sou lè rezo. Kout sa. Si w pa touyel lap touye w. Moun yo kap pale mob komisè miskaden mal la yo te dwe limen bouji pou li lapriyè pou li paske lè w tande deklarasyon izo li di si w touye yon grenn moun pa m lap touye 20 pa w 30 pa w ki sa k bay izo dwa touye moun anndan peyi a dayè m pral di nou yon bagay byen m pral di nou yon bagay. Pou jan se teworis yo ye. Se moun kap pran pòz yaya yap pale pou dwazimen kisa dwazimen fè pou nou dat yap touye nou yap egòje nou yap kidnape nou sa dwazimen regle anyen doktè yo fèmen bouch yo kite komisè Miskaden fè travay la. Nou bezwen plizyè komisè Muscadin. Komisè Muscadin bravo nou felisite w e peyi a dwe w yon meday. Donk nou menm nou di moun sa yo olye yo al ede komisè Muscadin yap pran pòz ipokrit yo oubyen yo se ipokrit. Paske sa komisè Muscadin ap fè a si l pa fè li moun sa yo demen manman w e papa w se frè w son zanmi w yap touye Donk, mwen menm, mwen wè komisè Miskaden kòm yon sen Michèl akanj ke Bondye te voye kwape Satan nan paradi. Donk, se egzakteman sa komisè Miskaden ap fè la. E komisè Miskaden, peyi a gen pou l klè, yo konesan anvè w. E mèt Renon Jòj ki di w sa. Bravo! Sou pwen sa m dakò a mèt Renòl Jòj. M dakò paske bandi yo pa gen eta dam. Yo fè nou pè yo. Men sa pa vle di tou si n ap chache bandi, ou konprann non, pou n fè ti flay. Fò n chache bon bandi yo pou n touye yo. Epi lòt nèg ki gen entansyon bandi yo pou yo pou n disyade yo de espri sa. Mentenan ou pral tande tèt ou kisa w te di konsènan dosye Muscadin an. Bonswa patnè pam kòman ou ye kòman aktivite yo ye non pa mwen se kèvensky kèvensky divèje sa se non pa mwen mwen se yon jèn mwen ap viv nan lye fontyè dominiken an nan zòn pedernales sa vle di fontyè Kòtakòt avèk Ansapit. Se pa yon fontyè ki tèlman popilè, men li fè pati a tou. Li se fontyè sidès peyi a. Ok. Mwen menm opinyon pa mwen konsenan bandi yo touye a. epi ansanm avèk komisè ki arive detwi bandi a, mwen menm sa ke m ap di, mwen kapab di, se pa yon move bagay ki fèt la. Dayè, konbyen, konbyen santèn de moun, m kapab di, bandi sa yo arive touye nan peyi a? Konbyen milye de moun yo arive yo detwi? Paske, chak grenn bandi sa yo se youn nan moun ki kapab detwi lavi anviwon yon 20, 30, 40, 50 moun. Si kounye a, yo ta vin arive yo mete dòmi nan je l, mwen pa wè sa se yon pwoblèm li ye. Dayè, se yon fòs legal ki frape yon fòs ilegal. Yon fòs ilegal ki te reprezante yon dachopman, ki te reprezante yon prazon, e kòm si se yon pye fri ki donnen nan kominote a, chak moun ki te pase kote li, li bay yon pwoblèm, yon moun ki ta rive pase k ta manje fri sa, li anprazone w. Detwi yon pye fri konsa nan jaden an, m pa kwè sa vle di anyen, paske jaden an, nou bezwen plante nouvo fri. Nan jaden an. Nan jaden ayisyèn nan nou bezwen plante nouvo fwi. Moun sa yo, lè yo etire lavi yo, mwen pa santi ke se yon bagay ki grav. Imajinew dwadelòm foure bouch li nan bagay la. Ok inosan yo bandi yo konn ap touye a kote yo ye poukisa ke yo pa reklame l sa ke m pa renmen l lè se bandi kap touye inosan kap touye ti malere ti malerèz kap chèche lavi miyò yo ou pa janm tande yo e kòmsi yo pat egziste nan peyi a epi yo vin arive yo Yo touye yon grenn bandi. Men di la, yon retay moun, yon rejè moun, yon fatra moun. Yon moun mwen kapab di ki tap viv, ki pa tap viv pou okenn opsyon pozitif. Li tap viv pou dè milye opsyon negatif. Paske moun sa yo kadejakè, yo fè tout bagay. Mwen menm opinyon pa mwen se ke komisè a yo pa sipoze evoke l. Evokasyon misye pa yon bagay ki pral pote solisyon pou peyi a. Eske dwa de lòm li menm li pral pran lari pou l al mèt la pou l al batay avèk bandi yo. Mezanmi fòk nou manyen mete karaktè devan nou. Fòk nou manyen mete afè bagay dwa de lòm sa yon bò pou nou rezoud pwoblèm peyi a. Si se pa pa lamò pou nou pase pou nou detwi kèlke bandi, pou nou demoutre yo, nou prè pou nou efase yo nan yon segond tou. Eske w panse konprann ke peyi a ap janm jwenn yon solisyon? Dayè mwen menm, m se nèg andeyò. Ou wè tè Pòtoprens, depi m fèt, m genyen 31 an. M fèt an 91, m gen 31 an. M apèn gen 31 an la. Ou wè tè Pòtoprens, se pon tè m poko janm pile nan lavi m. M pa di ke m pap pile l non, men monchè m pa kwè ke anyen ap fè m pile l. W ap wè m soti nan ti andeyò mwen, nan lye sidès la yo, nan andeyò sidès la yo. Ki kote wè m met tèt mwen nan teritwa dominiken. Paske se la m jwenn mwen ka viv. Dwa de lòm mete m deyò nan peyi a. Paske lè yo touye yon bandi, li revandike kont bandi a. Epi bandi a li menm li ka touye yon frè m, li ka touye yon sè m, li ka touye yon kouzen m, epi yo p ap janm al reklame pou lavi kouzen m nan. Se pou lavi bandi a yap reklame. Imajine w. Mwen menm, eske nou ta vle m viv nan peyi a? Non. Mwen travay, mwen kapab bati, konprann? M kapab bati sa pou m bati a, men m pap bati anyen an Ayiti. Dayè, an Ayiti, si m ta bati yon bagay, mwen vin parèt, yon bandi parèt li fout m yon katouch, dwa de lòm pa pral di anyen pou mwen. Men si se mwen menm ki ta genyen biznis lan, bandi a ta fè fas avè m, m ta dechaje yon zam sou li. W ap tande dwadelòm di konsa, se mwen ki antò, m pa t sipoze touye bandi a. Se bandi ki an priyorite. Men sèl sa ke m ap di, Komisè a pa merite okenn demisyon. Paske si yo arive yo revoke komisè a, Mwen menm sa kem ka di Nou fek kare ap fè djòbòl paske bandi yo pa merite prizon la aktyèlman tout bandi depi yo pran yo se koupe tèt yo e obyen boule yo mwen menm se sa kem ka di se pa vyolans mwen ta vle preche non men mwen menm mwen oblije di sa sonje ankò mwen di non pa mwen se kèvens divèje kèvensky divèje. Mwen ap viv etan pedinales zanmi wa sonje pou jere voice la menm sim fèl long anpil li dire 6 minit babay nap toujou rete an kominikasyon tchao. Bonjou RL prod Mwen se yon fanatik ou yon fan ou menn ki pa janm Kite yon segond pase menm lèm tap travay poum tande notis yo paskem wè ou se yon moun ki fokis sou tout bagay paske mwen menm son moun ki renmen Pran ti nouvèl lakay mwen pou mwen espesyalman pou m konn sa k ap pase nan peyi m. M ap viv an Repiblik Dominiken nan yon zòn yo rele Atomal. M t ap kòmsi renmen pou fè vokal sa pase pou mwen paske nou menm ki nan peyi etranje nou genlè pa p janm gon moun kòmsi ki pou di yon mo pou nou menm paske m pa rete kwè ke leta ayisyen pa wè sa k ap pase sou rezo sosyo a yo paske nou menm isit nan peyi Sendomeng Nou te gen yon ti kanè sou gouvèneman Mateli a yo te ban nou, menm lè nou renouvle l, nou pa jwenn li. Bon, kounye a se pi mal, aprè sa k te pase One Bunch la, e ajan imigrasyon yo depi yo jwenn ou nan lari, menm lè yo mande w papye, se ti kanè yo ta pran w lonje bay avèk odimwens papye ke w renouvle la, yo pran l yo kase l. Yo pran l yo kase l. Bon, sa k pi rèd kounye a, depi yo pase, yo jwenn ou, Ou avèl, yo pran ou yo mete ou nan yon ti kwatèl ki pi pre a, apre demen si Dye vle yo ranvwaye ou bay biwo imigasyon an epi yo depòte ou tandiske ou gen yon papye nan men w yo chanje l yo pa menm yo pa menm rebare ou l ankò. M tap renmen kòmsi pou fè vwa sa a pase pou mwen pou leta ayisyen tande paske nou se yon pèp, nou se yon moun menm jan ansanm avèk tout moun. M ta renmen konnen si nou pa gon leta e jis kilè leta ap di yon mo pou nou. Claude Joseph nou te gen te ka di yon mo pou nou lè l di yon bagay e tout plim sou do dominiken an yo leve yo ranvwaye l. Restavèk yo bay pou Ariel la ranvwaye l. Kriminèl la l te li te li konplete li asasine Jovenel Moïse se jis pou l te ka fè restavèk dominiken an epi nou menm ki nan repiblik dominiken an menm lè n ap travay nou pa gen respè. Mèsi frè pa m fè sa pase pou mwen. Bonjou, bonswa. Sa ke m ta renmen di nan emisyon an, e komisè a pa ka demisyone pou sanginè k ap mete peyi a nan pwoblèm ke li ye la. Paske menm si peyi a gen yon pakèt pwoblèm, men pwoblèm ki plis gen nan peyi a la kounye a nan moman sa la se gang yo k ap bay pwoblèm, moun pa ka mache, moun pa ka sikile, tout moun ap kouri kite kay yo. Si yon moun ta kanpe pou ta di pou komisaye a pou komi pou ko pou komisè miskaden demisyone pou sa ebyen moun sa se pou si te gen leta se pou leta te tou mache prann epi marel metel nan prizon pou lal reponn kesyon lajistis paske nou pa ka nan moman sa la jan peyi sa ye la pou yon moun ap kanpe dèt do bandi epi pou ap aplodi bandi yon sanginè k mouri epi pou moun fache pou sa, m panse ke sa pa nan plas li menm non. Sa p ap janm nan plas li pou komisa e pou misye ta demisyone pase nou bezwen lòt toujou ki pou akonpanye misye, ki pou fè travay yo. Dabò poukisa yo pa siy yon kontra pou yo ba misye Pòtoprens? poul mete lòd nan dezòd pap janm gen sa paske se leta menm ki mete pwoblèm tout pwoblèm sa peyi a gen ladann nan se leta kontribiye nan sa mwen menm sa kem ta renmen di komisè a pap ka demisyone olye li ta demisyone fòk yo ta bal pòtoprens poul mete lòd nan dezòd. Bonjou RL prod Vreman felisite yo pou gwo travay ki wap fè nan près ayisyèn nan e m swete ke Bondye kontinye gadew pran swen w nan tout pakou ke wap fè paske avèk prezans Bondye anyen pa enposib paske travay sa ke wap fè a li pa gen pri. Pa gen pri men Ponya a va peye w. Bon, konsènan reyaksyon m sou sa ke Muscadin fè a oubyen komisè Muscadin fè a, m vrèman felisite felisite misye tanke yon komisè. Misye ap travay, l ap fè travay li. Ou konn sa ke m plis rayi nan sa ke lòt moun yo ap di ke misye pa t dwe fè sa? Yon moun yo pa ka bandi ou enpeche yon peyi fonksyone ou bloke yon depateman. Koman sa se fè? Bon mwen menm si se Ariel ki ta tounen yon bandi, li rive Miragwàn se pou Miskaden fè tèt li. Tout nèg ki tap pale yo, ke Miskaden pat dwe fè sa, si yo ta ale Miragwàn yo tounen bandi pou Miskaden fè tèt yo. Paske se bandi a panse li ka fè moun ka fè moun kriye men gen moun ki ka fè ou kriye tou gen moun ki ka fè ou kriye men yo pa janm panse ke lè yo tiye yon moun demen tou sò pa yo a dèyè yo pa janm panse sa yon jou men mwen Miskaden merite yon kouwòn yon kouwòn li merite. Antanke yon nèg kap pasifye depatiman Nip la. Fò misye pasifye depatiman Nip la. Fòl met bandi yo nan malèz yo paske kote moun de byen ye, bandi pa ka fonksyone la. Toutan moun de byen yo egziste, bandi yo se rad pou yo pran. Yon ti soulye pou yo antre. Pakonn kesyon de bandi ap fè la lwa nan ki peyi ke bandi ap fè la lwa. Sof Ayiti sèlman. Nèg la ap mache tiye moun, vire tounen mete dife sou moun gwo midi. Sa vle di ke yo panse ke pa gen yon moun ki te kab stope yo tou. Men, jan Miss Carion di la, se pou Nip tounen yon simityè pou nèg. Depi se bandi yo kontinye ale la pou misye ba yo sa yo merite. Pou yo met bagay nan men yo. Paske yo panse yo etènèl, yo la pou tout tan. Monte nan radyo, fè deklarasyon, y ap bay mò. Lavi bandi pa long. Lavi bandi se yon ti tan parèt yo wè ou, apre sa w ale. Kot nèg ki te la avan, tout nèg ki t ap fè bandi yo, kote yo? Yo pa gentan al fè wout yo? Koman sa se fè pou m ap fonksyone nan yon peyi, kounye a pou m limite nan yon espas, kote m ye a la m ka rete, pou m antanke bandi m nan yon ti zòn, m pa ka pran lari sèlman rete nan yon espas, kwense. Sa nètman, nètman enposib. Avan nèg yo ap fonksyone libelibè, yo gen yon libète. Nèg la pa ap di ke nèg ki bandi se kòmsi yo nan yon prizon. Yo nan yon, se nan yon prizon ke yo ye. Paske yo pa alèz vre. A nenpòt kèl moman, depi pou lapolis kontre yo, lapolis ap met bagay nan men yo. Men, Komisè Miskaden, fè m panse ke misye ap tande vòys la tou. Diaspora yo ap remesye misye. Misye komanse pasifye. Se si si nèg yo te vle pou yo te pasifye peyi a, yo ta gentan reponn avèk demad Muscadin fè pou Matisan. E paske nèg yo gen enterè yo ladan ki fè ke yo yo pa menm reponn avèk demad misye fè a. Ke tout nan de Fondasyon Je Klere, Youri Latorti. Depi ou wè nèg yo komanse pale, enterè yo k menase. Kèlkeswa moun ki sou tè a, depi ou tande gen yon bagay ki rive, lè ou pale, enterè ou k menase. Chè Miskaden, bon travay. E menm si se pa pa m, menm si se yon frè m ki ta ban m, depi ou tande li pèdi pye, li antre nan nip, met bagay nan men l. Ayi kote moun debyen ye, bandi pa dwe pran pa la. Moun debyen pa dwe kouri pou bandi, e bandi k pou kouri pou moun debyen. M te kontan m te kite voice sa. Bon travay Muscadin bon travay RL prod. Bonjou bonjou RL prod kòman ou ye tout bagay anfòm mwen kwè pa la gras de Dye jodi dimanch lan la tout bagay poze e m toujou ap swiv emisyon yo sa ke mwen bon m kwè kanmèm ke kou m idantifye ki kote m ye. Konprann? E mwen vwèman ap mache ak Muscadin san pou san. E si son bagay nan peyi kote nou ye a la, te gon kotizasyon ki tap fèt pou travay sa te mache fèt a plizyè kote nan 10 depatman, m tap tann yonn nan moun yo ki tap kotize a. Alright? E se kounye a m mande manzè. Marie Gilles Marie Gilles Marie Yolène madanm moun konsa se nan latrin bwa pou yo bay job ou tande tout moun ou tande kap pale kont li pase pou valè moun bandi an jouk maten la ka kanpe di ou la pou y fon beny de san pandan jounen la lè w gade ou wè kantite moun ki mouri Pandan yon bout maten, oubyen yon bout apremidi, oubyen yon aswè, pa janm gen okenn entèvansyon ki fèt pou moun sa yo. Nan polisye vin jwenn sivil, epi se kounye a ou tande madanm sa, m pa gen kisa m te ka di, kòm se yon vòz m swete ou pase pou lèzond tande, m pa oblije di tout bagay okontrè, pase, ou konprann, se yon bagay k ap sou lèzond, gen petèt. Pase m wè nan emisyon w te fè w te mande sa ok e m ta swete moun sa yo tou yo tout k ap pale a yo tout m konnen gen de edè tout nan pati youri latòti nèg ki te gen djòb bay dezameman kòman yo rele la yo tout sa yo pè esperans kòman yo rele a se la djòb latrinan brav yo ba yo se la pou yo ba yo klin Konprann, paske yo pa ka fè sa y ap fè. Si moun yo plim kan wè dwa ou leve nan eta kon sa pou bandi ki mouri, konprann, e jisteman m wè moun sa yo se yo k ap fin ak peyi a menn. O, gade kòman moun yo vini la yo fè konplo misye Trump prezidan. Mwen jiska mentnan wa bay yo se nan farin yap roule ou wè ni malandren yo la ki tap enpeche peyi a gen kouran an seri daktivite pou reyalize nan chanm sena tap jwe gwo kòb la ou pale de nèg e e e. Koman rele sa e nèg ki pati nan lòt peyi byen lwen yo la ki poko ka mete pat an Ayiti ou wè Ariel Henry ap chèche mwayen pou wè si l lage ba yo menm kontra ankò pou fin ak peyi a plis men m kwè nou Ayisyen se nou pon lach nan seri de bagay sekrè Prezidan Jovenel te devwale. Mwen te kwè nou pap benyen nan farin sa ankò non. Nèg sa yo si se dife pou yo mete anwe yo lè yo vin Ayiti yon jou konsa se pou nou chache mete dife anwe yo. Nan biznis sa yo toupatou pa ba yo kote pou yo pile tè Dayiti menm. Nèg sa yo twò anraje. Konprann? Nan tou lè ka m ap swete w yon gwo mèsi. Pase kote m ye a, ni van, ni zanmi m, ni fanmi m, e m toujou ba w e m toujou kon dizon avè yo, yo toujou branche chèn YouTube Elpod lan epi tou e abòne ansanm avè l ak videyo yo, konprann? Kòmante yo, konprann? Mwen byen dakò mèsi nap kenbe kontak. Bonjou bonjou mezanmi pou moun kap koute m yo pou ayiti direkteman paske mwen vin wè sa sou youtube m di nou anpil bonjou anpil saltasyon pou nou nou menm son jèn kap revole nan repiblik dominiken nou kite peyi nou Nou vin pase mizè kay vwazen Nou pa mwen se frisnel Nou kite peyi nou vin pase mizè kay vwazen menm nan peyi nou pa ka ale Nou di zèk te manke menm fanmi nou fèt ap tonbe nou pa ka wè Tèlman banditis pran peyi a Men si atyèlman eske ayiti se chanje pap chanje si komisè miskaden ap fon bon travay konsa nan peyi. Lè bandi yo pran nou yo san pitye ansanm avè nou. Lè yo pran nou yo san pitye pou nou. Yo vrèman san pitye, san. Yo pa konnen si nou gen manman, si nou gen papa nan peyi a. Yo pran nou yo fè sa yo vle ansanm avè nou. Yo krache nan figi nou. Yo bat nou, yo tiye nou, yo mete nou sou pil fatra. Yo fè tout sa yo pat dwe fè ansanm avè nou. Men direkteman ke si eske Ayiti se bon e pap bon, sa ke Ayiti pap bon, pa gen pa gen yon moun ki ta pou vini direkteman ki ta pou mete yon lapè Ayiti pou yo kite l. Pou boujwa yo kite l, boujwa santi yo pou yo kite l. Men ti travay, travay komisè Miskaden ap fè a. Travay komisè Miskaden ap fè a, a vle di ke yo gentan wè e pap bon. Boujwa yo gentan wè li pap bon. Pa egzakteman ke si yo tiye yon bandi son boujwa yo touye. Si yo detwi lavi yon bandi, se yon boujwa yo touye. Boujwa yo fache pou sa. Yo tchou bandi se, an nou di se 150 boujwa yo touye. Paske se boujwa yo kounya se avèk bandi yo fè kòb yo. Avèk bandi yo fè kòb yo. Mwen m te gentan konnen direkteman ke, espesyalman pou mwen menm Frisnel, m te toujou panse ke travay ke komisè Miskadin ap fè a, yo pa t ap kite l rete nan peyi a vre. Yo t ap fè tout sa yo konnen. Yo t ap fè tout sa yo konnen pou yo te etire l. Pou yo te etire l nan pòs kote li ye a. E fo byen veye pou yo pa fè menm jan avèk nenel, anel, anel kasi kòman ou di a, anel m kwè anel li rele. Fo byen veye pou yo pa fè menm jan avèk anel. Pou yo pa etire pou menm nan prizon li ka pran. Pou yon bandi. Kote bagay sa prale? Chak fwa nèg yo pou polisye, yo fè polisye a sa pou yo fè yo, filman videyo a, yo filman. Bonjour RL prod tout bagay anfòm e bon ou konn koz sitiyasyon peyi a problèm ensekirite men nèg yo vin met yon dosye gaz la ankò ou konnen nap kenbe nou menm bon pou Dosye komisè Muscadin an, avan tou map voye yon gwo kout chapo pou komisè Muscadin pou jan lap frape bandi yo nan moman la, mwen trè kontan pou jan lap frape nèg yo paske koz nèg sa yo gen kote moun anvi ale yo paka ale, nèg yo bloke peyi a nan men moun. Fok komisè a frape neg yo. Men pou mwen jan komisè Muscadin frape neg la li pat sipoze fel konsa men gon bo m pa kont li tou. Rezon ki fem pa kont li se paske le swat yo tal mennen operasyon anndan vilaj de Dye. Jan nèg yo te pran swat yo anndan vilaj la, yo t ap choute tèt yo, frape zam nan tèt yo, trennen yo, e pèp vilaj la te kanpe la, yo pa t kanpe pou yo te di bandi anndan vilaj yo pa fè sa, paske chèf yo ye. E nèg vilaj yo tou pat gen kè pou yo te di bon e chèf yo ye yo ka mennen operasyon anndan sa ka rive yo ka tonbe nan echanj de tir sa pa tap gen pwoblèm men lè yo tap fè videyo polisye yo lè yo lè lè nèg vilaj yo tap plede chante li pranl nan ren tout izo te ladann. Tout lòt nèg yo te ladan l. Lè yo t ap choute tèt yo, li pran l nan ren. Yo t ap rele Ti Lapli, yo pran M. 50, yo pran sesi, yo pran sela. Sa a te fè nou mal anpil. Men, si on grenn soti nan vilaj li rive anba, yo frape l. Mwen pa wè sa gen twòp pwoblèm ladan l non. Jan, lè nèg yo te kenbe, swat yo nan vilaj, Yo t ap pase yo nan rizib la, e konsa tou lè yo kenbe, lè yo kenbe yon grenn ki sot anndan vilaj tou, e konsa pou yo fè l. Men, pou m byen di w, mwen pa twò kontan jan komisè Muscadin fè l la, paske s on chèf li ye, sanzave yo ka fè l konsa yo menm. Men. Li pat sipoze fèl konsa li te ka egzekite li men li pat sipoze egzekitel pou moun te wè e pou moun te tande tou. Men mwen men mwen mwen rete kwè komisè a pap fè erè sa ankò e map di komisè a tou Bon travay. Rete pozitif nan tout sa lap fè. Frape bandi toutotan yo vin sou teritwa l la. E si leta ta remèt komisè Muscadin Pòtoprens lan, mwen tap kontan anpil. Mwen tap kontan anpil. Paske pou mwad jen an la, RL Prod, depi mwad me a, Gen moun ki anvi al pran yon ti benyen la men yo pa kapab. Gen anpil moun ki bezwen al nan joune yo pa kapab. Gen joune ki te ka fèt pou mwad me a, anyen pa ka fèt. Men nou gon chalè nan kò nou la. Nou ta di nap met tèt nan sid, nou pral nan lamè nou pa kapab. Nou ta di nap met tèt nan nò, pou nal nan lamè ankò nou pa kapab. Si leta te ka remèt komisè Muscadin pòoprens la li tap fè nou byen anpil poul trake bandi paske bandi bay anpil pwoblèm e pa sèl lòt moun yo bay pwoblèm yo ba nou tou mèsi rlpoud. Bonjou Elpoud mwen salye tout staff la an jeneral mwen map vin pale de komisè Muscadin an m tap tande patnè ki nan sitwayen ki nan radyo Zenith lan misye di se avèk yon sèl rezon ki ka koz ke Muscadin revoke se si te gon fanmi sitwayen k mouri a vin Pote plent a la jistis. Se tap koz sa. Men gon bagay e etanke jounalis e sitwayen ou bliye ke an Ayiti peyi sa nap viv la la kounya e se pa rezon ganye se tò. Nan je anpil moun sa komisè ap fè a se yon sòt de krim men se nan je moun ki gen ti pati gwoup pa yo, ti gwoup gang pa yo bon yo pap janm ka kontan. Sa m di w, mwen menm avèk 95 pousan chans komisè a ap revoke paske an Ayiti moun ki gen rezon pa renye, se moun ki gen tò k an priyorite. Ou konprann? Carel Prod, Bonjou. M espere ke w anfòm e m felisite w pou bèl travay ke w ap fè a. Konsènan koze komisè Muscadin an, sa ke m kapab di Gen anpil moun kap di misye se bagay kriminèl lap fè, sa lap fè a pa pa li pa fè sa sa pa yon komisè. M pa gen pwoblèm avèk yo. Men pa bliye ke nou ap viv nan yon peyi, yon peyi malè. Yon peyi kote moun pa an abri. Men, pafwa la vyolans se yon sèl mwayen pou konbat la vyolans. Si ke gen yon vyolans kap fèt, petèt lavi 10 mil moun ki an danje. M prefere fè yon vyolans m detwi mil moun Pou m pwoteje Dimil lan, paske se vyolans sa, se sèl mwayen pou m konbat vyolans sa k ap fèt lan. Vyolans detwi Dim, vyolans detwi Mil lan plis enpòtan pou m defann. M oblije fè l. Kidonk mwen menm m kanpe nan kan komisè a, m pa gen pwoblèm avèk komisè a. Si peyi an te yon peyi tèt dwat, sa bandi yo tap fè, filme moun, tiye moun nan, moun yo pa tap janm fèl. Ebyen plis ke se sa, komisè a remake sèl mwayen poul voye yon leson bay bandi yo, poul fè konnen gen moun ki gen grenn nan mouda yo toujou, poul fè konnen gen moun ki pa nan tenten avè yo, li oblije filme yo, tiye yo pou yo wèl. Tankou mwen menm, se pa m plaka mwen m bi alèz. Sak pase? Paske m pa yon danti? Ebyen ou mèt kwè m, majorite moun ki bay komisè a tò, ki pa pale kòmsi, ki pa ale lwen aba laki pou vin vin pre avè l. Kòmsi pou yo fè w wè sa komisè a fè a pa bon non men men kisa komisè a fè l lan. Kisa son baz nòmal pou yo ba w, ou mèt konnen tout nèt se bandi yo ye. Yon peyi pou moun pa ka viv byen. Komisè, m kanpe dèyè w. Komisè Mizé Miskadin, m kanpe dèyè w e m kwè majorite moun an Ayiti ki gen bon konprann tout nèt kanpe dèyè w. An Ayiti ou nan dyaspora tout nèt kanpe dèyè w komisè. Bon travay. Bonjour tout auditeur, tout auditrice et Chanel RL Prod. M salye tout moun ki pwal koute voy sa. Donk, sou zafè ou sou dosye komisè Miskaden an, yon komisè ka fè yon bon travay nan depatman li, Olye pou yo ankouraje l, ou twouve yon ti gwoup moun ki kanpe an kwa kont sa l ap fè a. Jèn, jenès la, moun ki deja nan klas mwayèn, granmoun yo, polisye yo, tout lòt moun. Si nou pa leve kanpe, si nou pa fè yon revolisyon ak peyi sa, ebyen peyi a pa pwal kenn kote. Peyi a pa fè yon pa. Paske a chak fwa ou wè yon moun ki kanpe kont bandi pou met sekirite nan zòn oubyen nan depatman kote lap fonksyone, toujou genyen yon e seri de moun ki di yo se dwa de lòm, yap defann moun e poutan manti se dwa de gang yo ye. Se defann yap defann bandi. Depi son polisye, yon moun ki nan leta, yon chèf, swa ki tou yon bandi epi ou tande yon pakèt pale. Depi son bandi ki fè sal li touye polisye, ou pa tande anyen. Ebyen nou mande Marie Holène Gilles e ti fanm sa. Kap pran pòz kap defann dwa moun, kap defann dwa bandi a san pasyon an. Nou mande al repanse, al repanse. E nou menm pèp la, m pa bezwen di nan ki blòk mwen ye ke m voye vokal sa. Nou menm pèp la, si kòm nou tande yo sezi bandi e zam 7 polisye ki te avèk komisè Micaden, si yo pa remèt zam a polisye yo, yo pa di yo nan 24 è de tan, sa kap pase ap grav. 24 heures de tan sa kap pase ap grav. E nenpòt sa yo ta va fè sou komisè Muscadin, ebyen peyi ap leve kanpe. Peyi ap leve kanpe e tout depatman an ap pran. Nò, Sid, Lwès, Lès, grand vil yo ap pran, Kap Ayisyen, Pòtoprens, tout. Lè sa rèl ap rèl konn ki bwa e chofe. Fè atansyon ak komisè Muscadin, kèlkeswa moun nan ki manyen komisè Muscadin, ki enpresyone komisè Muscadin pou travay lap fè, ebyen cho pou cho li kap cho. Peyi a, peyi a bouke, peyi a pa kapab ankò, jèn ap kite peyi a ale toupatou pou ensekirite, al pran imilyasyon Sendomeng, al pran imilyasyon nan lòt peyi, koz de ensekirite. Ebyen, olye yo te ta anbrase ide komisè Muscadin pou sekirite lap bay, yo pito ap dekòde sa lap fè, ap dekouraje l anyen komisè miskaden pa dekouraje frè m pèp la avè w zanman m kanpe rèd nan batay la ou pap sèl nan batay la e m pwomèt ou wap wè pèp la kanpe dèyè w e nap kanpe dèyè w pou tout tan kontinye trake kontinye touye bandi. Bonjou bonswa erèl pou non pa mwen se pablo mwen pati kite ayiti debi a 13 an mwen pa janm vini mesaj sa map voyel pou pèp ayisyen pou yo ka pasel ok mwen tap tande deklarasyon de zafè de miskaden Depi yo arete miskaden met nan prizon m dakò yo te ka arete miskaden met nan prizon fè nèg yo te ka arete izo met nan prizon fè nèg yo te ka arete ti lapli met nan prizon fè nèg yo te ka arete lanmò sanjou met nan prizon fè nèg yo te ka arete lòt dezòd nan geng nan kap tyoy moun tè kòm babikyou met nan prizon krisla met nan prizon Men tout nèg sa yo deyò a. Yo pou pral arete miskaden kap fè yon djòb konsa e m bezwen vin nan peyim ou di pou arete miskaden m bezwen 20 miskaden de konsa e 20 miskaden m bezwen konsa depi 13 an m pati m paka tounen se 20 miskaden m bezwen konsa ou konn sa map fè ou konprann men m ta renmen ou pase mesaj la ke pou l ta rive nan bouch la sosyete a ke se yon dyèspora kap pale a la natif natal mwen te gen m te fè lekòl konpitè m. Izo jwenn mwayen bloke matisan yo pa janm arete izo ya bougòy uhmm wap pase wap pran ti lapli ya wap pase wap pran krisla ya wap pase wap pran babikyou mikano ki yon lòt yo rele dèzòt ankò wap tande yo site non nan radyo paske m pa konn al ayiti m pa konnen endyen sa yo Sa yo se endyen yo ye pou mwen. Endividi sa yo, m pa konnen dividi sa yo. Endividi sa yo. Mwen menm sa m te ka fè konprann, bon si Amerika ta ban m yon bonm pou m ta al lage sou tèt Larisi, m ta pase m ta lage l sou Ayiti. Ya, kwè l ale dwazimen gen pou l pale. Deske sa miskaden ap fè a seli bon job miskaden mwen menm m renmen job la epi m byen apresye job la pase m pap ka dil an anglè pase m plis pratike an anglè bagay sa yo pou m di yo la m pran 2 zè tan pou m aprann li ke pou m pase l sou pou ka pase l pou mwen pase se pa on lang ki m pratik li konsa m pratike la fanmi m anndan kay la se anglè sèlman nèg yo fè m pale. Sa anglè sèlman ti lapli izo se anglè sèlman nèg yo fèm pale nèg yo fèm bliye kotem soti a m se de endyen endyen nèg sa yo ye endividi yo endyen se nèg sa yo se nan bwa pou yo viv lè miskaden kwaze avèk izo a ti lapli sèl sa m ta mande miskaden Fè kwa Jezi Kris la, pandye nèg sa yo anlè, rele rès nèg ki avè l yo pou yo vini, pou yo vin pran nan lè kwa, pou l egzekite yo ban mwen, pou l pran lòt. Lè l pran nèg sa yo, se anlè kwa pou l koke yo, kloue l, pou l dege. Yon peyi pa kab viv konsa, nèg yo fè sa yo vle, yo tchue moun, pa gen anyen, pale yo pa di yo pral mete Izo nan prizon. Men Izo la yo konn kay li, al pran l. Yo konn kay lanmò san jou, al pran l. Kòlè a dwazime a pale. Dèyè tout moun li te touye kot dwazimen te ye li pat al dèyè izo epi li pat al dèyè kò yo nan vilaj de Dye li pa ale li pa fè travay konsa gen anpil moun kap kritike travay nèg la sè le bon djòb sè le bon djòb je suis apresye le djòb m apresye djòb sa bon mwen menm m tap desann ayiti m ta pwal jwenn miskaden mwen menm. Yap arete miskaden ok lè yo vin arete miskaden an mwen menm e sim desann dè 4 dè 4 ameriken sèlman mwen menm mfè yo vini mfè yo fèmen tout depatman polis la nèt ya e sim ta fèsa li patap bon konsa em tap gen pouvwa poum te fèl paske se ameriken menm sitizen mtap pran kat grenn ameriken al avèm laba depi se kote nèg sa yo gen biwo li bay leta leta yo mfèmen tout nèt. Lè m fin vire bouda m vin nan peyi Miami e ou pa ta ka ouvè l ankò. Bondye tande m ou pa ta ka ouvè l ankò paske m tap tou mete baz ameriken m laba. M tap tou mete baz ameriken m laba pou yo. Ou pa ka chita yon ti yon ti bann ti vòlè machin ou yo pran yap takse w tankou se leta yo ye ou tap kraze nèg yo pa ka fè l lè fini yo gen dwa zimen. Yon pakèt ti vòlè ap vòlè gaz moun yo, ap kidnape moun, bon pa gen nèg ki kidnape moun pase Genèf menm, dat tan sa yo pa mete yo nan prizon, ki nan gaz sa, map gad tout bagay yo la, m nan life map gad nèg yo wi, m nan life nèg yo nan tout tiktok, e lèm parèt zanmi yo a di men nèg ki rele izo a, men nèg ki rele izo a, gade erèl pou, mal nan yon reyinyon nan United States. Lè m rive nan reyinyon an, kòl mwen nan kou m, baay mwen nan kou m, yo fè konnen se yon Ayisyen ki la. Lè m parèt, epi yo di m se yon Ayisyen, yo ta renmen tande dènye mo deklarasyon ti Ayisyen an. Ki sa w konnen m di a wont pa m? M di kòmsi peyi m nan pa mache, m pa gen lade pawòl pou m pale de peyi m nan. Lè w gwo ekontre, m rankontre yon patnè k ap travay kote depatman dlo yo. Dlo yo kote wal peye dlo yo. Lèl rive misye desann avèm misye rale telefòn li lap moutrem foto ki moun ou konnen moutrem foto ki moun ou konnen moutrem babekyou ameriken konnen nèg yo son genstè yo ye ameriken konnen se pa konnen yo pa konnen yo pap ede non lè yo parèt yo pran telefòn mwen yo rale yo moutrem izo. M wè ti lapli, m wè babikyou e misye pa konn yon lang nan lang ke nap pale a. Misye pa konnen. Lap banm lanmò san jou, lap moutre m yo. Li menm kap esplike m, sa se lanmò san jou, sa se ti lapli, sa se bougòy, sa se ki moun sa, sa se kiyès, sa se nèg ki te kidnape ameriken an, sa se ki sa, sa se ki. Sa fè m wont. Nan mitan e la repiblik yon jèn gason tankou m ke m leve isi pou al ki deklarasyon konnen m ka al bay nan mitan piblik sa de Ayiti? Di m kisa w ka al di de Ayiti? Pandansetan tout bagay sa yo ap pase ameriken wè yo. Kisa w pral di la? M pa pale. Je n'ai rien à faire. M pran ti katalòg mwen, m leve m desann epi m rele mennaj mwen nan telefòn. M di cheri vin chache m. Li di sa k genyen? M di a monchè cheri m pa gen anyen non. Lè l di ki yon fè sou m konsa jodi a, jan w renmen bay blag. M di a monchè cheri anyen anyen baby anyen anyen anyen. M di talè m pral mete rad sou mwen m al lekòl. Mennaj mwen se ameriken l ye. M di m pral lekòl pase m pral aprann yon kou pou konpitè pou apol gen yon kou k parèt m pa konnen l. Koulye a ok, m pale a dam nan konsa epi m pran machin mwen m moute, li pran machin nan m moute epi m vin lakay. Lè m vin lakay machin mwen gen jant ladan l, m pa vle kondi l al kote lwen yo pou l pa kraze machin nan. Koulye a lè m rive m pran machin mwen, m pran gad mwen, m met sou mwen m al nan kolèj mwen san bri san kont. Lè m rive nan kolèj la, tout moun k ap pale avè m. M pa ka pale paske m sot pran yon dènye desepsyon avèk ti malandren sa yo. M sot pran yon dènye desepsyon ak ti vòlè sa yo. M sot pran yon dènye imilyasyon ak zenglendo sa yo, Miki zenglendo. M sot pran yon imilyasyon ak Jovenel Moïse zenglendo. M sot pran yon imilyasyon avèk nèg ki premye minis la ki rele Ariel la zenglendo. Youri menm pa bezwen pale se youri k mèt gang yo youri pa bezwen pale ditou ditou ditou ditou pase ameriken banm deklarasyon de ou kotem ye a pase m pa leve ayiti a 13 ans mwen pati patim pati a mwen bliye de peyi sa menm kob peyi a m pa konnen lèm rive yo banm deklarasyon youri yap banm deklarasyon tout nèg yo ni miki ni lòt yo wè tout nèg yo nan manifestasyon yo menm moute m video yap fèm wont yap fèm wont miskaden ap fè le djòb sèl li pou vwa le djòb yon nèg pral pran miskaden met nan prizon la ou pa konnen m gen dwa desann dèg ameriken m mete baz ameriken anba pou polis yo. Pou polis yo sèlman. Si polis yo asepte arete Miskaden tèlke y ap tire yo nan Vilaj de Dye. M fout yo doulè m fè Ayiti pa janm gen polis menm nan vil. Se pa bagay ki bon monchè. Pou polis yo sèlman. M t ap rele anmwey nan depatman Djèskou a pou yo ban m sekou pou m al kraze polis sa yo. Yap tchwe nou lè nou fin miskaden yap fè travay pou nou asepte pran minòt met nan men miskaden vakabon vòlè sa yo nan pouvwa yap vòlè kòb yap voye nou devan pou nal arete miskaden nou prale bon menm sa nèg la pase sou miskaden an nèg yo pat dwe aseptel bay vakabon nèg yo ap regle bagay dèyè a bay vakabonday vakabon endyen endyen yo ye nèg sa yo se enbyen yo ye. Nèg sa yo se monkey yo ye. Ou pa wè monkey a met la ap manje avè w epi l pral manje w. Nèg sa yo se sa yo ye. Nèg sa yo se zenglendo. Yo jwenn kòb y ap vòlè dola senkant. Yo jwenn kòb petro y ap vòlè. Banbile mesye. Pran plezi nou. Pran plezi nou. Gon lè m konnen fè bonm nan eklate. Se anpeche yo ta banm pote yon elikoptè k gen bonm, m al lage l sou non. N arese kite vole. Ya! Izo pa ka ap twe moun, Izo gen pouvwa pou twe moun. Nèg la gen papye nan men li, gen pouvwa pou l fè sa l ap fè a, pou n ap vin di l mete l nan prizon. Monchè, Miskaden fè travay ou. Mwen dèyè w. Dabò pou yo, mwen dèyè w. M ap voye sòlda ameriken al sou sòl la pou m fè lapolis la fèmen. Yo met pase mesaj la erè po fè mesaj la pase tanpri pou mwen nèg pam pa konn si se peyi poum peye ou si se peyi poum peye ou fèm konnin map baw kob la wa pase mesaj la pou mwen pase mwen menm poum pa mayi poum devanse kob la pase mwen menm son sitwayen ki t antre nan nenpot biwo de ameriken ok. Son sitwayen natif natal. Pitit mwen fèt nan tè a, fin lekòl nan tè a. Yon nèg ki gen 38 an, pitit mwen fin lekòl nan tè a. Gen youn ki fèt la, t mande pou l al Ayiti, t gen 17 an. Pitit fi m, ke m pa dakò pou l al Ayiti. Pase Izo a, Izo ap kidnape l, Lanmò San Jou ap pran l, Babikyou ap pran l, Krisla ap pran l, Ti Lapli ap pran l, y ap ret tann li pou yo pran l. Avan pou yo prann nan Muscadin ap di gade sil te ka retire de twa pou mwen poum wè sim te ka pase a ti pitit fim nan ok pase mesaj la pou mwen di nèg yo konsa pitit fim nan pase mesaj la pou mwen di nèg youri yo bann kolann mateli yo bann kolann jevelis yo bann kolann aryèl yo Muscadin ap fon djòb pou mwen pou pitit fim nan ka desann ayiti pasem wè nèg yo pa vle kite pitit fim nan desann ayiti paske pitit fim nan al ou bezwen wè peyi a. Nèg yo pa vle kitel desann wè peyi a. Youri ou pa menm bezwen voye mesaj menm nan radyo. M wè w moute nan radyo Youri ou pa bezwen pale menm. Mwen menm m sot menm kote avè w Youri. Jan w ka di w gen grenn nan mouda w la m depase grenn nan mouda Youri. Ou konn ki nèg m ye? M nèg la anba machan Youri. La anba machan man fyèl ou m ye Youri. Anba fyèl ou m ye. E w konnen si m tap fè vakabon m tap yon gwo vakabon. Menm pa vakabon. Se yon bèl jènjan. Bèl sitwayen. Bèl mennaj. Mennaj mwen depi l pa fin lekòl mwen pa pran l. M p ap dakò pou mennaj mwen al anba pou nou kidnape l mesye. Travay sa Miskaden ap fè a lèse Miskaden fè travay li. E Miskaden pa bezwen antre nan Vilaj de Dye a tout nèg ki konn tire byen antre yon sèl bal la pete fyèl nèg ban m avè m tande nèg byen pwen pa pran vodou a lò ap mete bal nan zam nan vide Florida anndan zam nan. Vide akte Florida vide anndan zam nan tonnè krazem touye sou izo poum wè si izo pap pran si se bondye liye vide Florida ladann poum wè si Florida pap fout boule kaka a pou wè si ou pap eklate kaka a kote liye a poum konn ki moun izo ye Muscadin pa pè pa pran presyon nèg yo di nèg yo presyon pou presyon. Ou gen nèg dèyè w. M ap rele a, m ap rele jèn mesye, jèn mesye ameriken yo kwè lè a m ap met nèg dèyè nèg yo. Si e konsa nèg yo ap fè l. Men nèg yo pa panse si yo gen pitit fi tou k ap vin, k ap viv United States. Fè nèg yo panse yo gen pitit fi k ap viv United States, yo ka pran doulè a tou. Sa y ap fè pèp la pase a. Yo ka pran dlo. Veye tann lè machin pitit yo ap pase, voye kèk kout bal nan figi yo, eklate yo, mete yo nan doulè anba a tou. Egal pou nèg yo ka kite moun anrepo. Ya, nou konnen mesye. Youri, ou nou konnen, nou konn bagay yo. Gracia, ou konn bagay yo byen. Ou konnen, ou konnen depi m bezwen chache, chache pitit nou m ap jwenn li. Se nan Miami m ye. Gen entènèt mesye. Nou gen lès non nou menm gen entènèt. Li mèt te ansyen Facebook nou fè m ap jwenn nou. Nou pa bezwen pale mwen m se konpitè manje. Lemond, lemond, konpitè m fè. Wè m te di m ta pral fè lekòl konpitè monchè izo bloke m ti lapli bwoke m ou pa bezwen konnen se konpitè m ye son konpitè menn on bèl ti bway konsa nan kite l ap pase mizè la nou prèske fè l bliye lang kreyòl la nou prèske fè l pa ka pale l mesye mesye a fè ase fè krim tande lèse miskaden fè travay li ok miskaden poze bon travay i love you so much m pral lago w. Bon zòn machan tonton pou travay a nèg yo mwen pase gen anpil ki pwal mawon la kraze tèt nèg ban mwen. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.